Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se mèkredi 11 janvye 2023 veritable melting pot pou vou ojodi a lemisyon paske gen anpil ti dosye nou pral debat ansanm n ap kòmanse avèk dosye sila a anpe ti mesaj de la par de la fi Damel Lafleur. Nou menm sosyete fanm nan lemond antye, sitou an Ayiti, mwen konnen nou sansib pou fanm, se trè byen e mwen felisite nou pou sa. Men m ap di nou nan ka pa m nan, nou pa bezwen enkyete ni sansib pou mwen paske mwen pa sibi abi seksyèl, sou kèlkeswa fòm nan, pa papa ni avan, ni pandan, ni aprè, e sa pap janm rive o non de Jezi. Li se yon trè bon papa pou mwen e mwen pa regrèt yon jou ke Jezi te fèm kado li kòm papa e kòm zanmi. Epi map di sosyete a mwen wè ki deranje anpil ke mwen pa deranje! Pou yon segond, ni avan, ni pandan, ni aprè. E mwen pa wè deranjman an jis kounya. Paske mond lan se yon mond pyeje li ye. The world is trapped. J'adore le titre de cette vidéo lanmou sosyete a pou mwen fè de mwen yon viktim écoutez bien ou ka fèt nan yon fanmi se vre ma fille men écoutez ou pa sou kont tèt ou. Se sa a wi. Premye bagay se ke el se san degoute. Degoute dan le sans ke tro de kritik pa rapo ak sa ki pase a. Donk, se mon papa, il a fè skil ve, pa ni pwoblèm, sa ka mache. Men ya yon pwoblèm se ki ya yon sosyete anko, gen legliz. Donk, euh, m konprann ke jounen jodi a la a, kelke swa sak te fèt lan, Fi an li tap asime li nan lojik poum ta kapab di debarase papal men ekoute sosyete a deja komanse ap voye wòch sou Amel Lafleur donk pa gen anyen kap fè sosyete a kanpe m gen presyon ke ou te mèt al dakò pou mouri menm jan avèk jezi kri ma fille ebyen sosyete a li menm lap toujou kritike papa w paske ben ekoute si legliz ministè ki kouwone legliz li bay papi sanksyon e pou kouwal ye la yè papi te o nivo de parkè yo voye li nan koreksyonèl aparaman gen kèk ti erè anpwen se vre ke gen erè de la pa damèl e la fi li lanse li nan veritable jimnastik nan lide pou ta kapab refè imaj fanmi an men ekoute pou anpil moun lwen de la. Passons à autre chose, 2 policiers tués dans une fusillade à Carrefour-Feuilles. 3 morts et 3 blessés anrejistre nan Carrefour-Feuilles nan kad yon fiziyad ki fèt. Nèg ame ki t ap sikile abò yon moto moun pa rive idantifye. Moun ki mouri yo se 2 polisye ak yon sitwayen nan zòn nan. Sitwayen sa rele Pastè. 3 fanm blese nan kad fiziyad sila, toujou daprè enfòmasyon yo, zak sa li komèt nan angle avni Maglwa Anbwaz nan wout Dèdal tou pre legliz Wesleyèn, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou pa bò kote sitwayen nan zòn nan polisye ki asasinen yo, yo tap sikile abò yon motosiklèt imatrikile 1 tirè 0 96. Polisye sa yo mouri lè yo te vle pran an filati veyikil sispèk sila a ki te gen abò li kriminèl sa yo. Ajan pnh yo pat siveku ak blesur yo an depi du fè ke yo te transpòte yo an urjans nan lopital. Tèt chaje. Genyen mesye Krisla ki li menm manje yon solda li avan yè. Solda sa ki mouri a misye al vòlè yon batri humm ak tèt pon kris la nan 45 solda sa a misye rele solisyon tande byen wi bon finalman e jan jonas toujou di sa nan mete erè bò tèt solisyon pa vre jonas lè misye al vòlè ba yo te gen nèg ki tap gade l epi nèg yo al avili misye alafen misye ale pou l kouri Yo ba l yon bal nan pye, apre sa, twa bal tèt, epi yo voye li nan fou a ki nan 23 a. Donk, solisyon, se konsa ou tonbe. Donk, nan moman sa a la a, pa yon kesyon de vòlè. Se yon kesyon de nèg fè lapè, nèg ap jere zòn, an nou viv an blòdè. Èske ou konprann? Donk, se konsa, jwè sa a li menm, li tonbe nan baz Kris la. Ravin manje de nèg pa l tou wi. Anben, si m di gran ravin, se, he, lapli. De nèg sa yo sanble al vòlè moto. Nèg sa yo al vòlè moto, men se nan menm blòk la. Ou konprann? Nou konnen n pa kab vòlè moun bò lakay nou. Nou pa ka al fè sa. E nou pa gen dwa al vole lòt kote tou non. Paske nou gen bagay nan men nou ase mesye pou nou fonksyone. Donk nèg sa yo al nan vole moto. Yo kenbe yo. Yo di. Si w bezwen yon bagay mande chèf la l. Epi sa w tande a. Baw baw. De nèg sa yo fè vrèl pou peyi. San chapo. Sitiyasyon toujou difisil o nivo de la Kwadeboukè. Genyen yon nèg yo touye e yo boule li. Kiyès ki fè zak sa a? Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, se ta mesye 400 yo. Nou sòm le mardi 10 janvye 2023. Nèg ame 400 mawozo ofri yon sèn inimèn nan mache Kwadèboukè. Gen yon nèg kote ke non li pa revele, yo touye li e yo mete dife sou li. Krim sa a se ta yon règleman de kont daprè kèk temwen. Nèg 400 Mawozo yo, yon lòt fwa prezante yon sèn inimèn nan Kwadèboukè. Daprè kèk temwen ki t ap dekri sitiyasyon an, yo pale de règleman de kont, kouzen viktim nan touye yon bandi 400 Mawozo e li al kache nan Bèl Fontèn. Nèg ame 400 Mawozo vanje kouzen an. Nan mache Kwadèboukè a, mesye sa yo touye e. egòje epi tou boule vif yon jenòm ki li menm t ap goumen anba dife sila. Sa ki parèt yon ti jan pire dan tou sa, yo rache l epi tou fè jès pou manje l tankou kanibal. Bon, an tou ka, se kon pe dire, se inhumain! Kwadèboukè vin de jou an jou yon zòn envivab. Nèg ame. ki fè pati gang ki ap kòmande nan zòn sila kontinye ap teworize popilasyon ki chak jou ap asiste ak tyeri, sèn dorè e toujou sou enpwisans lapolis nasyonal ki pa toujou rive tabli lapè nan gwo komin sila ki nan departeman de lwès. Selon ce tweet de Giovanni Michel, l'ancien président du Sénat Joseph Lambert, Li pran yon avyon an direksyon de Kiba pou kapab subir yon operasyon chirurjikal nan nivo je li suite ak atak ame li te subi dimanch 8 janvye 2023 a. Dapre spesyalis lan, li dwe opere an urjans. Bon humm Pou les gens qui disent que Joseph Lambert tap fè film alors si li ale vre wi pou al pran swen m tap wè sa on ti jan parèt paradoksal pou yon nèg ou ap fè film epi pou manke mouri nan eta sa tande byen wi m pa di l pap fè film m pa di Li pa t pote machin ale bay nèg. M pa di wi, m pa di non. Men tande byen, pou yon nèg ap fè yon fim, pou ou soti nan yon machin, pou yo tire sou ou, e ou menm tou ou tire sou moun a bou pòtan, e o final ou manke pèdi grenn je w. Gon grenn bagay. Si. Nou pa nan modèl fim sa a. M swete ke kòmsi lè nou pa renmen yon moun, nou pa ri nan malè li. Paske mwa je kòm lenpresyon ki a tèlman de jan ki yo menm ap ri nan malè prezidan, alò ansyen prezidan sena a. E se sa a wi ki te rive nou avèk Jovenel Moïse. Anpil nan nou te tèlman pa t renmen Jovenel Moïse a yon pwen ke. Nou te di depi yo kwaze avè l fout l yon souflèt. Men jounen jodi a se moun sa yo k la. Men nou tèlman pa renmen n, nou di l li pa ka al ankenn kote. Li dakò. M wè lè yo vin asasinen n nan, anpil nan nou pa t renmen n nan. Se nou k ap di podyab wi, se nou k ap di pito Jovenel te la. Sa se de lipokrizi. Èske nou konprann? Pa egzanp, y a tèlman de jan ki adore detester RL. Men eske w konnen si m ta gen yon tèt kase la a, menm moun sa yo ki deteste m nan ap di, O podyab, e pa konsa pou yo te kase tèt li, e pa konsa pou nèg yo te fè non, non sa yo fè a pa bon, paske se yon ti jèn ki nan peyi a k ap goumen. Ey! Arèt avèk sa! Arèt! Paske gon yon chanson ki di e, Zanmi fanmi nou tout enmen nou, poutan nou pa ka janmen di nou, se lè moun desede ke nou ka eksprime lanmou an nou ben bay moun yo love pandan yo la menm lè yo fè bagay ki pa bon men an nou pa rayi yo pou otan m pa janm rayi moun ou wè lè map pale de bandi m pa rayi ankenn bandi men m just rayi sa nèg yo fè m pa gen pwoblèm a lanmò san jou men m rayi sa lanmò san jou fè demen si Dye ve lanmò san jou a on bib lap preche la bòn nouvèl map bat bravo pou li. Demen si Dye ve Isca ak yon bib lap preche la bòn nouvèl bravo Isca Babekyou fè menm jan bravo Ti lapli fè menm jan bravo M konnen si gon grenn ayisyen ki ta prè pou padone nèg sa yo kap fè tout gwo krim ou konnen gen sou latè li ap mwen menm RL prod menm lè petèt e sosyete a. ap pran yo, ap rache yo wi. Menm se grenn moun ki kapab padone yo an retou. Paske m gen kè mwen menm. Se konsa m ye m gen kè. M swete ke nou fini ak feyton sa. E li parèt yon ti jan ekeran. 10 senatè manda yo fini, nèg yo ap bat dèyè yo pou yo retounen nan departeman yo. Gen sa ki ap rete nan Pòtoprens. Men fò m di nou byen ke lè zansyen senatè envite a restitye lè materyèl di sena a, Joseph Lambert te pase yon konsiy konsa wi pou nèg yo te pote ba yo vini men kounye a se sekretè jeneral sena paske pa gen senatè se sekretè jeneral la ki li menm mande nèg yo pou fè sa di senatè manda yo rive a tèm lendi 9 janvye gen jiska vandredi 13 Janvye 2023 pou kapab fè rive nan direksyon lojistik Sena Repiblik lan tout materyèl yo te mete a dispozisyon yo pandan manda yo. Nan yon nòt ki pibliye nan dat madi 10 janvye 2023 ki pibliye nan entansyon senatè yo, Sekretarya Jeneral Adjwen Afè Administrativ Sena Repiblik lan, Soulinye ke pase delè sila tout dispozisyon ap pran pou kapab rekipere materyèl sila yo ki pou Sena Repiblik la e pou fasilite sila yo ki pa kapab deplase Sekretarya Jeneral Adjwen Afè Administrativ Sena a mobilize e mete a dispozisyon ansyen eli yo mesaje chofè nan lide pou kapab fasilite restitisyon sila. Mezi sila konsène egalman tout ansyen senatè ki fè pati senkantyèm lejislati lan ki poko restitye materyèl enstitisyon sila. Ansyen senatè Lwès lan Patrice Dumont li menm fè konnen li deja remèt tou sa ki te nan men li depi madi 10 janvye 2023. 2023. Nan sa ki gen a wè ak dosye entènasyonal la Prezidan Joe Biden li menm chita pale avèk minis alò premye minis kanadyen an Justin Trudeau sou anvwa yon fòs de frap nan peyi Dayiti. Prezidan Biden chita pale avèk premye minis kanadyen an Justin Trudeau madi. Donk se nan lide pou konnen si Kanada oubyen yon peyi tyè pare pou kapab mennen misyon sila pou fè fas ak kriz imanitè nan peyi Dayiti daprè atikle Bloomberg. Bon, 2 mesye yo chita pale. Sa ki enpòtan pou kwè li la, peyi Dayiti ap viv yon sitiyasyon vrèman difisil. Joe Biden pran desizyon pou l di li pral fasilite Ayisyen antre. nan peyi Etazini. Joe Biden chita pale avèk Justin Trudeau, le premye ministre kanadyen, sou posibilite pou ta kapab voye yon fòs nan peyi Dayiti. Te gen enfomasyon ki tap serkile le 13 janvye, Ayiti pral gen bagay nan menl. 11 janvye, oken sinyal. Donk se Ayisyen ki pou rezoud pwoblèm yo. Mesye, gade kòman sa tap bèl pou m ta wè Izo, Jeff. Gabriel, Ti Lapli, Lanmò San Jou, Vitelòm, tout nèg je pèp yo d'un kote, epi pou m gade pou m wè je nèf, Matyas, Tayson, Iska, Babekyou, Chen an, tout lòt nèg yo, pou nèg sa yo di yo fon federasyon, tout gang antann yo, epi pou gang sa yo di, ben ekoute! Jounen jodi a, vrè batay la l kòmanse. Vrè batay pou libere Ayiti a l kòmanse. Epi nou di n ap mete tout nèg deyò lakay nou. E sa a wi. Hum! Se sa a. Men mesye nou mechan wi. Nou mechan. M ap gade pou m wè Etazini, Biden. Ban m di yon bagay. Ou wè emisyon sa a m ap fè a la, m ka pran pozisyon jan m vle. M pa renmen Etazini, m just pa renmen Etazini. Se pa paske yon nèg ka ofri w yon bout viza. Epi pou nèg sa fè w pase tout mal ki gen sou latè. Nou la anba bouch Etazini. Chak jou l ap pilonnen nou. Lè yon Ayisyen nan peyi Etazini, ben ou kapab just di il fait bon de vivre. Paske ou kapab viv byen, ou kapab manje byen. Men, ki sa w di pou 3 a 4 milyon ki la nan peyi Dayiti, k ap viv dans la crasse, dans la merde? Kap viv nan ensekirite. Bon m di w bagay, e la tout moun ta pral wè m se bandi. Lè yon nèg ap di m se je nèf, m se je pèp. Se la tout moun tap vin wè m se bandi tout bon vre. Pou m ta wè tout bandi nan peyi a fon sèl. Epi pou di yap batay. Pou sove pèp sa k nan mizè. Pèp sa k nan grangou. Hein! Lè yo kwaze, yo pran trailer machandiz la, men se pou entèl ki genyen plizyè milyon de dola nan peyi a. Eske n konprann? Lè yo gade yo yon machin k ap vini, se yon machin bwat, se yon machin machandiz, lè yo gade yo, yo di, sa mèt machin sa, se pou ti malere entèl, yo di, pasaj. Yo mèt pase. Men, lè se pou iks, pou igrèg, nèg k ap vann zam, nèg k ap alimante konfli, yo sezi de twa tòn fè, kenbe sa pou pèp la toujou. Sipare lajan sa a bay nèg Kanaran, separe l bay lòt nèg, lòt nèg Jenèf. Men elas! Se kont pèp la n ap batay. Èske nou konprann? Lè sa a, ameriken ta pral fache, li t ap di bon peyi a p ap mache. Wi! Li t ap di peyi a p ap mache. M ba nou defi mesye, jou nou wè iska antann li avèk Gabriyèl, epi nou fè demach la pou je 9 fè yon fizyon avèk je pèp, tout blòk fè yon sèl, tout aktivite reprann, men se Aryèl n ap bay kout bal pou peyi a avanse, Ebyen se lè sa ameriken pral di nou se teworis. Men kounya lè nou kanpe nap fè kidnaping, nap boule moun, nap pete batay antre nou, ap gen gè nan tout kote, sa va byen dan se sengilye peti peyi. Nou pa konprann? Sa va byen paske nap kraze brize. Sa fè plezi ak ameriken. Jis avan nou ale. ben, la raison est que Haïti a vaincu le maître. Et quand on a vaincu le maître, ben, les serviteurs finissent par euh, avoir la haine de celui qui a vaincu le maître. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les Haïtiens et les Guadeloupéens ont le même patrimoine génétique et que ces mêmes frères et sœurs de cette partie de la Caraïbe puisse avoir du mépris pour les Haïtiens. Les Haïtiens sont ceux-là qui incarnent la noblesse. Lorsqu'on parle, lorsqu'on parle de la pyramide, ceux qui sont au sommet de la pyramide, ce sont les Haïtiens et puis les Éthiopiens parce qu'ils ont été des nations invincibles. Imaginez-vous que les Haïtiens ont combattu une armée motorisée rien qu'avec des armes rudimentaires. Au point où Maitland, gouverneur britannique de la Jamaïque viendra supplier Toussaint l'ouverture de lui remettre en bateau. Haïti avait l'une des armées les plus puissantes d'Amérique. Et c'est un Haïtien du nom de Jean-Baptiste Pointe du Sable qui crée la ville de Chicago, qui est l'une des plus grandes villes des États-Unis d'Amérique. Donc, respect à Haïti. Qui a, qui a créé la ville de Chicago Jean-Baptiste Pointe du Sable, un nègre d'Haïti. Et lorsque vous arrivez dans la ville de Chicago, vous trouverez son buste à l'entrée de la ville. Si les Américains reconnaissent euh, les Haïtiens comme étant des précurseurs, et d'ailleurs, je voudrais ici rajouter, ajouter une information que la plupart des gens ignorent. Si la Louisiane a été vendue aux États-Unis d'Amérique, ce n'est que la conséquence de la bataille de Vertières, parce que Napoléon Bonaparte avait peur que cette nation incarne l'Afrique dans la Caraïbe. Or lorsque les négriers déportent les Africains ici dans le Nouveau Monde, le but c'est de les désafricaniser. Et Haïti affirme, s'affirme et affirme son africanité à travers le vaudou, qui est un culte africain. Ils ont dit bye bye à la Vierge Marie et ils ont célébré les orishas, ils ont célébré toutes sortes de divinités africaines parce que dans le vaudou haïtien, vous trouverez des dignités Congo qui proviennent du Kingunza et bien d'autres cultes. Donc Haïti, c'est l'incarnation de l'Afrique dans la Caraïbe. Et l'Afrique a été tellement diabolisée que, en tant que fils d'Afrique, je suis obligé de venir dans la Caraïbe justement pour lui faire la toilette. dit rien encore, Konprenez bien. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou di ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.